Reyaksyon yo pa pran tan pou tonbe apre gouvènman kanadyen an anonse sanksyon kont ansyen prezidan ayisyen an Joseph Michel Martelly ak 2 ansyen premye minis akoz yo ta gen lyen prezime avèk gang ame epi san konte vyolans k ap fèt nan peyi Dayiti. Laurent Salvador Lamothe di l aprann nouvèl sanksyon sa ki konsène l lan avèk anpil etonman. Selon lui, se yon machinasyon pur et simple ki vize elimine l sou sèn politik lan, yon mannèv ki debouche, pa lentèmedyè de gouvèneman kanadyen an, sou divès mezi li jije ki abitrè e enjistifye. Si gouvènman kanadyen an fè yon minimòm ankèt, li pa t ap pran nan pyèj sa a ki konstitye de mansonj ak demagoji diferan pati politik ayisyen fè, daprè sa Laurent Lamothe fè konnen. Selon òm dafè ayisyen an, gouvènman kanadyen an gen de chwa, bay prèv pa rapò a enplikasyon l nan finansman gang nan peyi Dayiti epi prèv konkrè pou fè retrè fòmèl e ofisyèl de akizasyon sa yo. Ansyen premye minis ayisyen an Jean Henry Céant bò kote pa l pa konte rete bra kwaze aprè anons sanksyon sa yo li fè objè bò kote gouvènman kanadyen an. Jean Henry Céant deklare nouvèl sa se yon gwo sipriz pou li pandan l t ap patisipe nan yon konferans nan peyi End sou lapè ak non vyolans. Mesye Céant enfòme tou li deja konstitye avoka an Ayiti ak peyi Kanada pou kapab gen aksè ak dosye sa. Alòske ansyen prezidan Michel Martelly ki frape anba sanksyon sa toujou poko reyaji. Phtk yo tou poko reyaji sou sanksyon ansyen prezidan Michel Martelly an non plis. N ap raple, pandan jounen samdi 19 novanm 2022 a, genyen sanksyon ki tonbe tou sou 3 òm politik ayisyen. N ap pale de ansyen palmantè Rony Célestin, Hervé Fourcand ak Gary Bodeau. Kanada repwoche pèsonalite sa yo le fè ke yo kontribye nan aktivite gang, blanchiman lajan ak divès lòt zak kòripsyon nan peyi Dayiti. Pou divès analis, kominote entènasyonal la chante fineray klas politik tradisyonèl lan. Se yon sikl ki rive nan bout li e yon nouvèl ère anonse nan peyi Dayiti. Pa rapò avèk diferant sanksyon nou tande, nou wè osi ke peyi etranje yo kòmanse lanse bay ansyen. Manm gouvènman yo, nou menm, pozisyon nou menm nan FOJAP, okontrè, se sa ki pral pèmèt a tout nouvo moun k ap gen pou okipe yon fonksyon piblik nan peyi a pou yo kapab mache kòrèk e mache dwèt paske yo gen je k ap fikse sou yo. Donk, pa konsekan, nou ka remake, pa le fèt ke, e pa pa le fèt ke li lanse l non, nou ka remake Mèt Andre Michel te bay yon twit yè, li lanse yon mesaj parapò avèk moun ki di Yo te konn pa egzanp fè afè yo byen epi ap reposte pa rapò avèk sa ki lanse kontre yo menm. Donk li menm li fè konnen li ta renmen pou tout moun fè afè yo dwat. E lè w antre nan politik, ou pa antre nan politik pou vin dechèpiye pèp ou pou w vin rich, men a gen politik kapab fè ouvèti pou ou se vre, men se pa vle sa pa vle di pou otan pou w itilize kapasite w, pou w itilize fòs politik ou avèk fonksyon yo ba ou pou w eksplwate pèp la pou w al itilize l an bon esyan a yon lòt peyi nou menm nou pa gen wòl avèk sa o nivo entènasyonal lanse a bay pèp ayisyen bay leta oubyen bay gouvènman ayisyen pou yo kapab nou pa di ekstrade non pou yo pran sanksyon kont tout moun ki te dechèpiye pa egzanp ka kraze kòb petro karibe kraze lòt kòb ankò o nivo de leta ki fè nou menm jounen jodi a nou menm pèp ayisyen pitit pèp la nan klas nan mas defavorize a pa kapab viv se nòmal depi yon moun te pran yon kòb ki pat pou ou ou dwe rann kont a lajistis. Bon jan prekonèt tout sa, pou yon moun ye, se lekòl pou l pase. Ou menm jounen jodi a ki gen chans pou w al lekòl, pou w okipe yon fonksyon piblik, se lekòl ou te pase. Kidonk, kite pitit pèp la al lekòl. Jounen jodi a, nou pa ka rete bra kwaze ap gade timoun yo nan je chak maten san yo pa al lekòl. Nou pa ka tounen yon pèp sovaj pou timoun yo ankò. Nou konnen krent tout manman ak papa pitit genyen. Nou konnen pwoblèm lavi chè a, pwoblèm ensekirite a, koz yon pakèt lekòl deplase kite lokal yo akoz de ensekirite pa egzanp, Jean Marie Guilloux, Sent Inite elatriye, ensike tout lòt lekòl ki rive nan Matisan, Kwadèboukè ensike menm o nivo de Pènye. Donk, pou n rive rezoud pwoblèm sa, pou nou jwenn yon piki vaksen pou ensekirite sa, fòk nou chita pale ansanm nan yon fon dyalòg e sensè. Se sa k fè Pojap, Wòch, Debloke Ayiti avèk anpil lòt pati elatriye envite tout moun, tout aktè politik yo, Tout òganizasyon de baz yo, sosyete sivil la, tout pati politik yo ak tout lòt patriyòt konsekan pou yo aksepte chita pale ak PM Ariel Henry e Mèt Andre Michel pou nou remèt peyi a sou yon ray devlopman jan nou tout bezwen l lan e pou n kapab òganize bon jan eleksyon onèt, lib e demokratik. Pou n fini, n ap di pèp la, Mèt Andre Michel se bon gadyen. Pèp la pa p ka pran move gòl. Li konn abitye bat avèk nou sou teren an deja. Nou konn ki valè tan l fè ap goumen sou teren an. Soti sou Prezidan Mateli rive sou Prezidan Jovenel, nou ka konprann tou enkyetid anpil lòt moun genyen pa rapò avèk sa yo tap atann de li menm ki poko delivre. Men nap fè pèp ayisyen konnen Mèt Rene Michel toujou avèk li sou beton an, li toujou avèk li sou teren an e li prè pou l avanse jiskobou, jiska la viktwa final jan li te abitye di l pou l delivre machandiz ke li menm li toujou swete a. Mèsi. Jodi an, CML reyini avèk nou la pou pale nou sou yon sitiyasyon vrèman egzekrab ke yon konfrè nan laprès la ap travèse dènye jou sa yo puiske li riske pèdi grenn zye l. Konfrè an riske pèdi grenn zye l, nou konnen te gen yon mouvman de pwotestasyon ki te tanmen 30, m ap pale 31 oktòb, aprè ke lapolis te fin fè zak sasinay sou Romelson Vilcin an. e de la etan te gen yon gwoup militan politik ki te deside pou yo òganize yon mach nan Pòtoprens pou denonse zak sasinay avèk asasina sou Romelson Vilcin an. E pandan ke konfrè an ap kouvri manifestasyon sa a, ebyen li ta pral resevwa yon kout bonbòn gaz nan zye goch li, puiske lapolis ki dènye jou sa yo konpòte l an bouwo fas a tout de pwotestasyon demokratik k ap fèt nan peyi an, lè yo tire jounalis sa pran kout bonbòn gaz la nan zye goch li. E jodi an, konfrè nou an nan RCH 2000 riske pèdi grenn zye l. Li riske pèdi grenn zye l paske lè l te fin resevwa kout bonbòn gaz la, yo t ale avèk li lopital E nan lopital la, medsen an ta pral di ke fòk li opere an urjans pou l pa pèdi zye a. Donk, le fèt ke Angelo poko kapab jwenn mwayen ki nesesite pou l al fè operasyon an, e yo di l an urjans pou l fè l, li riske pèdi zye l. Sa ki fè nou mal o nivo de Kolektif Medya an liy yo nan sa k pase an, se ke medya li ap travay pou li an abandone l nan sa l ye a. Lap travay pou SCH 2000. Nou gen kopi badj la. Nap mande pou SCH 2000 pran responsabilite konfrè. Menm si nou menm o nivo de CMEL nou an pou pale avèk dè patenè pou n wè kòman nou kapab ede jounalis la jwenn yon mwayen pou l ka al opere. Men fòk SCH 2000 pran responsabilite l. Fòk lapolis tou pran responsabilite l yon lòt fwa ankò fas a sak pase an. Fòk gen yon ankèt ke IG pnh la ki gen plizyè ankèt ke l te di l ap mennen sou jounalis yo asasine yo maspinen jis kounye a l poko ka bay rezilta yo. Donk n ap tann tou pou l mennen yon ankèt prese prese sou sa k pase Angelo a. Donk, afè Angelo sa a, fòk IGPNH la vin mennen ankèt pou idantifye polisye Udmo. Note sa byen, tout abi polisyè k ap fèt sou jounalis yo, se ajan Udmo k ladan l. Fò n kòmanse kesyone tèt nou, èske Udmo ki la pou mete lòd nan dezòd, gen de ajan doub anndan l ki gen pou misyon vin maspinen jounalis? Se sak fè semèl nap mande pou IGE pnh la mennen ankèt sa pou nou souple. 22 jou aprè zak maspinay ki fèt sou konfrè nou yo o nivo de komisarya delma kote ke Romelson Vilcin pèdi lavi l, lapolis lan, IGE pnh ki te pwomèt ankèt lan li poko di nou kisak te pase. E o nivo de semèl. N anvi konnen ki polisye bour jou sa a ki te nan eskadwon lanmò patwouy udmo sa a. 1 tirè 0 1 177 sa a ki te fè zak maspinay sou jounalis yo, touye Romelson Vincent. E se nan sans sa a, n ap di IGPNH la, onivo de CBEL nou pap fè bak lefèt li poko janm ka ban nou rezilta ankèt lan, n ap toujou rete doubout devan yo. E se sa k fè n ap gen pou n òganize, mèkredi k ap vini la a, yon sitting devan DDO West 1 an. Paske nou konnen se 2 l gen, gen yonn ki bò IGPNH lan. Donk, n a pral òganize sa devan dede yo ki sou Channmas lan pou n mande yo ban nou rezilta ankèt lan. Yo te mèt ap eseye fè tout sa yo konnen. Ankèt sa a, fòk yo ba l rezilta ladan l. Nou pral genyen an tèm de aksyon n ap fè pou nou jwenn ankèt e pou bagay sa yo sese sou jounalis yo e sa ki gen a wè britalite polisyè an menm. Nou pral o nivo de Wo Komisarya dè Nasyon Zini o Dwa de Lòm. Nou pral ekri yo. Nou gen Biwo Entènasyonal Avoka Entènasyonal yo, BAI, avèk kabinè Mèt Anèl Remy k ap akonpanye nou sou sa. Nou gen Kou Entè-Amerikèn Dwa Zimen ankò. Nou pral depoze yon petisyon. E se la a, ansanm de jounalis dan le mond antye ap gen entemet sou Entènèt pou yo siyen petisyon sa a, pou yo di sa k ap pase ann Ayiti an non. Fò l halte la. Jounalis yo pa kab asasine konsa. Jounalis yo pa kab tonbe konsa. Nou pral ekri. RSF, ki se Repòtè San Fwontyè, pou nou di yo men ki sa k ap pase ann Ayiti. Pou yo pa panse se sèlman ann o Meksik jounalis ap tonbe. Fòk nou di yo konsa, aprè Meksik, Ayiti se dezyèm peyi kote dwa jounalis lan li vyole a ment repriz, yo asasine yo, yo britalize yo. Jounalis yo, nan moman n ap pale la, yo se objè de tout enjwi nan bouch polisye yo. Enben nou pral fè tout ansanm de bagay sa yo, e ke nou deja fè bò kote responsab rnddh yo pou nou fè yo pa de ansanm de menas n ap sibi, yon bann nimewo enkoni k ap rele nou, k ap di nou yon bann vye bagay, o nou bezwen dosye pou nou pati sou do lapolis lan. Bagay sa yo, sa a nou vrèman pa enterese nou, nou pap kanpe nan wout. N ap avanse. Aktyèlman nan m ap pale ansanm avèk nou la a, nou gen konfrè nou e pòt pawòl Semèl, Robès Dimanch ki nan Mawon. Nou konnen Dimanch son nèg ki te anime yon emisyon sou antèn Zenith, m kwè se chak 5 è de laprèmidi, li pa ka al fè l. Aktyèlman la a, Dimanch pa ka fonksyone libe libè ka lekòl, nan lari, menm jan avèk tout sitwayen nòmal. Se kòmsi m te kapab di w Dimanch vin tankou yon refijye k ap kouri. Dimanch nan mawon. E m di nou sa a, tout ti entimidasyon sa yo, nou menm onivo Dsemèl, nou p ap kite yo dewoute nou. Ankèt lan, se li n ap tann. E n ap raple sa ankò, nou p ap kolabore avèk pnh nan. Toutan, yo pa rann piblik e yo pa di men kiyès ki te tiye Romelson Vilcin an. Men kiyès ki t ap bat jounalis anndan lakou komisarya a. Sa vle di nou klè sou sa. Pozisyon nou klè. E m kwè majorite jounalis, pou m pa di tout jounalis yo. ki kwè yo gen san jounalis lan k ap koule anndan venn yo, ki renmen metye sa, ki pa deside al nan fè asasen, kriminèl nan peyi an, yo boure dèyè nou, dèyè pozisyon sa. Menm asosyasyon medya yo, HML, Renamel, AJA, yo boure, yo klè sou pozisyon an. Toutan nou pa jwenn ankèt la, rezilta ankèt lan, pou yo di men ki, men ki, Aksyon disiplinè yo poze anvè polisye sa yo ki te nan bakòp ki te al fè egzekisyon somè sa a andedan komisarya a, nou pap kolabore e nou pap negosye, pa gen negosyasyon posib antre nou menm avèk pnh la ankò.